Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le 9 novembre 2022 mwa novembre nan ap kòmanse mache wi la li kòmanse mache avèk anpil vitès se janl prale a la ebyen Tout bagay ap fè konprann ke ane a prale, ane 2023 ap vini. M te anonse nou kapab gen yon ti souf pandan kòmansman ane 2023 a. Mwen gen kèk ti nouvèl pou nou nan kad emisyon sila. Fò n di ke se yon veritable melting pot paske emisyon sa la ap gen foutbòl ladan l tou. Paske koup di mond lan li pa twò lwen. E gen yon trè movèz nouvèl pou Sadio Mane. Sadio Mane, latakan senegalè ki li menm nan liy datak Bayern Munich lan, ebyen misye blese nan yon match ki te opoze Bayern Munich fas a Werder Brem. Ebyen se sure ke Sadio Mane kapab out pou mondyal 2022 an ki ap fèt nan peyi Qatar. Se trist, se yon trè movèz nouvèl paske nan dènye moman sa yo la pou wè nèg ap blese, ou pap ka jwe mondyal la e le pire se ke se ou menm ki sipè sta ekip ou a. Ou imajine ou nèg tankou Vinicius, ou nèg tankou Neymar ta al blese nan dènye lè sa yo? Antouka mwen m dakò avèk yo, anpil nan yo ki pretann ke yo blese epi pou yo ka ale pou yo jwe mondyal la. Imajine w Lewandowski, misye poko make yon grenn gòl depi lè l ap jwe mondyal. Epi yè w ap gade pou wè nan yon match, m kwè Osasuna, Barcelone, ebyen eh misye fè yon vye fot epi l fè yo mete l deyò paske Barcelone gen yon lòt match ke li pral jwe. Donk vou imajine e si nèg a al blese la, hein? Sa vle di Nèg yo trè entèlijan. Men m panse ke Sadio Mane li pat entèlijan. N ap refèmen avèk kalandriye mondyal la. Men nou konnen isit pa bò lakay. Enfòmasyon yo se politik. Se bandi lè de. e pwi kesyon sosyal la tou a la fwa. Alò se parti pou votre emisyon. La polis nasyonal anonse mardi 8 novanm 2022 an li touye yon sitwayen ki rele Djòl. Ensi koni nan echanj de tir avèk fòs lòd yo. Endividi sila a prezante kòm yon manb enfliyan gang ki dirije pa Jeff. Yo stope li nan kad yon operasyon la polis mennen nan zòn Koray Seslès nan komin Kwadèboukè. Daprè lapolis, dyòl te enplike nan zak brakaj, vòl, vyòl, detounman kamyon machandiz ak kidnaping sou wout nasyonal nimewo 1 an. Lapolis fè konnen endividi sila ki mouri nan kad yon seri operasyon ki kòmanse pa bò kote direksyon departemantal Ouest 2 lapolis lan li vize eradike gang ame yo ki yo menm etabli nan zòn sila a. Brèf, bagay yo anpil, bagay yo anpil nan peyi an. E nou pral pote lòt enfòmasyon ba nou. Yè, te genyen Esaü César, Louko Désir, konvoke par la dcpj pou kapab bay yon maksimòm de fòmasyon. la dcpj te bezwen ransenye li sou yon ansanb enfòmasyon ki gen awè oubyen ki gen rapò ak asasina Eric Jean Baptiste. Piske nan emisyon maten deba, Esaü Cesar, jounalist, ki li menm nan ribrik Ti Jean, Lwa e ki fè yon sètèn prediksyon sou yon seri de bagay ki kapab rive. Li te fè prediksyon sou asasina Eric Jean Baptiste. Yo rele yo. Men ekoute, anpil moun komanse plenyen pa w le fèt ke DCPJ rele mesye sa yo. Parce ke yo konn fè anpil prediksyon. Alo, ti jan konn fè anpil prediksyon. l'État. Quand vous convoquez un journaliste, il se présente à 10h du mat et jusqu'à 8h ou 7h du soir, vous le gardez, je sais pas, en détention, mais ça c'est en sorte de pression ou exercer sous lit ou dégrader, M ta kapab di tit li, m pa gen pwoblèm. Dcpj ka tande nenpòt moun. Men, fè yon jounalis parèt a dizè di maten, ou voye l ale byen ta dan lasware, mwen m panse ke se yon sòt dimilyasyon. E nan yon sosyete ki gen demokrasi, fòk yo respekte jounalis yo, fòk yo respekte dwa yo. Jounalis yo, lè yo nan lari an. Se lè la polis sonje li ba yo respè. On moman ou tande gaz, on moman ou tande bal, sa vle di jounalis yo pa gen yon ti kal respè. Fò n di ke te genyen anpil militan ki yo menm euh, te prezan devan dcpj yon mannyè pou yo te kapab pote soutyen yo bay sitwayen sa yo ki se Louko Désir ak Esaü César. Bref, an tou ka mesye, m swete nou pran nòt, next time, nan va fèl yon lòt jan. Genyen yon foto kote ke m wè 2 fanm. Enfòmasyon sa deja eparpiye sur le net. Manessa Midrène, madanm vis delege Beladè lan, Yvanowsky Joachim, yo arete li an Repiblik Dominikèn le madi 8 novanm 2022. Dam sa ki t ap sikile abò yon veyikil mak Lexus koulè blanch t ap transpòte yon total, ekoute byen, 22 mil. an konpanyi ak yon lòt fanm, genyen yon kantite 39510 goud ak 1100 pèso dominiken yo jwenn nan machin sila. Pour l'instant, elles sont placées en garde à vue en attendant lajistis li menm li foure bouch. Nan koze a nou prale nan Thomassin 25 genyen yon otaj ki libere yon kidnapè ki jwenn arestasyon li nan blòk sila. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse nan maten 8 novanm 2022 an li libere lavèy yon dam ki te anlve epi tou sekestre depi 3 jou nan zòn Thomassin 25 lan, otè Petyonvil. Nome Davidson André li menm ki te ap sèveye viktim nan jwenn arestasyon l nan okazyon an epi gen yon pistolè kalibre 9 milimèt ki te an posesyon li lapolis rive sezi. Lapolis prezante Davidson André kòm yon ansyen detni ki li menm te nan penitansye nasyonal la. Tèt chaje. Donk yo mete men sou sitwayen sila. Nou pral tounen pou n debat ansanm sou anpil lòt dosye. Men an atandan n ap kite w avèk deklarasyon sila kote Spady ki se prezidan sendika nan afè sosyal li menm entèvni sou kriz k ap sakaje bil peyi Dayiti pou kò li la. An nou swiv. Premye konsekans kriz lan se manifestasyon bosal nan tout kwen peyi a ki pèmèt gen piyaj nan byen prive moun yo, le pli souvan se moun nan klas mwayèn nan ki viktim, ki pèmèt y ap boule byen tout sa moun genyen, sa a yo li inakseptab li lè pou n fini a sa. Dezyèm konsekans kriz lan li detwi tou lè twa pouvwa piblik. leta genyen an donk li pa nòmal sa vle di kisa ou genyen sistèm jidisyè lan ki disfonksyonèl paske tout jij ki nan sistèm nan ke l te jij nan kou de kasasyon ke l te CSPJ ke l nan la ke l te nan lakou siperyè dè kont ke l te nan tribinal de premyè enstans nan tribinal de pè yo manda tout jij yo yo bout e non sèlman manda yo bout yo pa gen syèj pou y òganize odyans yo pou yo ta bay jistis avèk popilasyon an. Dezyèm lendi mwa janvye 2003, 10 senatè ki konstitiye ti moso sena anba bò lanmè a, ki pa t gen syèj depi sou reyòganizasyon ame yo, manda yo pral fini. Sa vle di nou p ap kapab pale de palman ankò, pa gen palmantè, pa gen senatè, pa gen, pa gen, pa gen depite, donk pa gen tras palman ankò. Pouvwa Premye Minis Ariel Henry a, non sèlman ki te deja lejitim, jodi an li vin ilegal paske li puize delè konstitisyonèl li pou l te fè òganize, pou l te fè eleksyon, pou l te òganize, pou l te, pou l te fè eleksyon, pou l te renouvle pèsonèl politik yo. Sa vle di, sa vin moutre ke nou tonbe nan destriksyon total de twa pouvwa piblik lan de Leta. Lòt konsekans kriz la pwodui ankò, Se semans òganizasyon ame yo nan tout kwen nan peyi a ki vin pèmèt nou genyen ensekirite lajman enfrastriktire sa a ki koz yon pakèt gwo moun ap mouri tankou si nou pran batonye de lòd la Mèt Dòval, nou pran Prezidan Jovenel Moïse ki koz asasina masif nan katye popilè yo, gè antre gè nan katye popilè yo, sa yo nou pa kab aksepte yo. Ensekirite sa a vin pèmèt. Donk, vi an vin chè. Li koupe relasyon tout lòt depatman yo ansanm avèk Lwès ki pèmèt manje pa ka antre nan kapital la, manje peyizan yo ap pouri epi moun ap soufri. Lòt konsekans li pwodui ankò, se enflasyon sa a, san parèy sa a, ke mwen m poko janm rekonèt. E m kwè nou menm ki la kòm jounalis, menm papa nou, menm grann nou, menm manman nou m pa kwè li ko wè enflasyon sa a sou mache a. Kote ke. Tout bagay vin fè, vin chè. Yon sak diri ki gen 8 mamit vann 1000 dola. Yon mamit chabon, moun te konn peye 2 goud lontan, jodi a li pase a 50 dola. Gaz pwopàn nan, yon galon gaz pwopàn vann nenpòt 100 dola. Bokit dlo sal, kamyon yo pran, Nan tou dlo Laplèn yo. Sèl benyen ou ka benyen avè l la, li vann 40 goud, ki vle di 8 dola ayisyen. E lè w al pran l nan basen an, si w vle pran l, pran l, si w pa vle pran l, kite l. Mwen menm m ap mande, ki kote nou prale avèk peyi sa a? Ki sa sa ye? Lòt kriz ki pi grav, lòt konsekans ki pi grav kriz la pwodui ankò, jodi an tout pòt lekòl kondane. Mezanmi jounalis sa sa vle di? Pèp ayisyen sa sa vle di? Tout pòt lekòl kondane, Donk timoun te dwe al lekòl, lekòl te dwe ouvri 10 septanm pou timoun al lekòl, lekòl pa ouvri. Lekòl te dwe ouvri 3 3 oktòb pou timoun al lekòl, lekòl pa ouvri. Men jodi an nou 11 novanm e pa gen moun ki konnen ki lè lekòl 7 novanm, pa gen moun ki konnen ki lè lekòl ap ouvri nan peyi Dayiti. Donk kriz la. li vin dejenere, sa pèmèt enstitisyon de resèt leta yo pa ka rantre kòb pou yo peye anplwaye, anplwaye ap touche sou 2 mwa, sou 3 mwa. Sa a, sè la banalite total dè choz piblik de leta ki kondwi a lefondreman total de nòt eta. Leta ayisyen menm jodi a li efondre. E byen, lò rive nan faz sa a, li pa lòt bagay, klas politik la revoli, sa vle di, donk, strikti ideyolojik li satire, Li pa ka panse pou anyen ankò, li pa ka panse pou pèp, li pa ka panse pou peyi. Jodi an, sitiyasyon an, li fè 2 pwopozisyon enpòtant nan faz sa a. Premyè pwopozisyon li sigjere, li mande enplikasyon 2 nouvo aktè politik hotman moral, e non sèlman moral, men ki plizoumwen diy e onèt, ki konpetan, ki gen eksperyans e ki gen kalite tou pou abòde pwoblèm nan la a. Dezyèm pwopozisyon li sigjere yon konsiltasyon nasyonal avèk tout lè zantite òganize nan sosyete a pou wè kòman yo kapab rezoud kriz la paske an 1789 Lafrans se te yon sitiyasyon konsa malgre tout politisyen ap pale isi ap pale de li yo pa janm fè l se la konvokasyon dè zeta jenewo donk an 1789 leta Lafrans lè l t ap travèse kriz la donk li te konvoke tout antite yo, te genyen leklèje, te genyen lanoblès, te genyen lamas, tout te reyini, chak moun te vini avèk pwòp revandikasyon yo. Se konsa, kriz lan li menm, se konsa, kriz lan li menm, li te rezoud an Frans. E Nouyòk te konsa, Lafrans te konsa, Lekanada te konsa, e Bwezil te konsa. Ajantin te konsa yo ezit griz pa nwa poukisa jodi an moun serye nan politik la yo pa vle rantre pou yo vin rezoud pwoblèm nan poukisa politik lan sèlman se sèl vagabon kap fè li se nèg ki nan kokayin nèg ki nan dwòg nèg kap ame moun nèg kap kraze peyi a sèlman kap fèl politik son syans li ye politik pa vle di moun sal politik pa vle bagay sal politik se la choz pi se la choz seryez de la nasyon. Se pa moun sal sèlman ki fè sa. Jodi an nou di, donk fòk gen plis moun serye ki enplike nan batay la pou yo wè nan ki sitiyasyon, pou yo wè ki sa yo kapab fè pou retire Ayiti nan sitiyasyon peyi li ye a. Mèsi. Si gen kesyon, m ap reponn. Gen kèk moun serye nan tèt ou? Wè w pale de moun serye, fò ta chanje klas politik la, èske w gen dekwa? Wi, gen moun serye. Si nou nap, si nou t ap swiv an 2004, an 2004, si nou t ap swiv an 2004, Nou te nan sitiyasyon pwòch de sitiyasyon jodi an. Te toujou genyen òganizasyon ame. An 2004 m ap sonje mwen menm te genyen ansyèn minis sante piblik Josette Bijou. Lè tout Leta ap di yo p ap desann Pon Wouj yo pa pral Site Solèy, m sonje lè sa a Josette Bijou li mete. Josette Bijou te mete yon kostim vè pwa frans sou li avèk yon soulye krèm. M pa janm bliye sa. Li te desann nan Pon Wouj. Li desann Chansrèl dirèkteman l al ouvri lopital Chansrèl. Lè sa a, li chita avèk tout direktè òganizasyon sosyal yo, li chita avèk tout direktè òganizasyon ame yo, li pa t pè. Li ouvri lopital Chansrèl, pa t gen doktè ki te vle vini, pa t gen malad ki te vle vini. Lè l fin fè, lè l fin fè Chansrèl, li antre nan Choskal Chapi, anndan Site Solèy. Li ouvri lopital Site Solèy. Lè l fini, l ale Tigwav, li ouvri lopital Tigwav. Sa vle di gen moun ki kapab. Si nou ta pran lòt moun ankò, mezanmi, piblik lan. Nou gen Gérald Germain. Nou gen Mario André Sol. Nou gen ansyen minis Gérald Germain, ki te minis komès sou Aristide, ki te anbasadè Jenèv, ki te vin minis lan 2 fwa sou pouvwa Préval la. Lè Gérald Germain te minis, peyi a pa t konsa. Ak se li menm ki te vini, se li menm ki te vini avèk pwogram lapè, vi avèk nan politik sosyal gouvènman Préval la. Ki sa l te fè? Te genyen. 52 kantin popilè ki t ap fonksyone nan ministè afè sosyal, te genyen 27 restoran kominotè, te genyen biwo te genyen biwo ki te gen kòb disponib pou ti sektè enfòmèl la pou prete yo kòb, te genyen li te vini avèk pwogram pas la ki se pwogram pou fè apezman sosyal vini avèk atis yo rantre nan geto yo al pale avèk moun yo, tout òganizasyon ame yo, tout lèlit lidè popilè yo pou yo te kabab jwenn yon solisyon ansanm avèk kriz lan. Youn nan bagay ki kraze nèt e ki met peyi a la jodi a e k ap kontinye mete l si yo pa vin avèk moun ki rezoud pwoblèm nan. Politik de lanfans ki sa li te vin ak politik de lanfans se pou l te konbat ladelenkwans jivenil. Timoun ki nan lari yo te gen sant dakèy pou yo. Li te fè kontra avèk avèk kongreganis yo pè aman pou te okipe timoun sa yo. Jodi an m ap di nou sa k ap pase nan sant dakèy kafou. Gon timoun ki tèlman grangou, l al manje rès kabrit bouch li anfle. Men telefòn nan sou, men foto a sou telefòn mwen la a. Lòt bagay ki pase, nan peyi lòk la la a, politisyen kafou pran yo, y al mete, y al mete yo fè barikad, y al mete boule kawotyou, yo fizye youn ladan yo. Yo prese fè antèman an san leta ayisyen pa konnen. Donk ansanm de dezòd sa yo jodi an ki genyen an, sa yo pa t konn fèt. Nou ka pran lòt egzanp toujou Mario Andresol. Se pa t zam li te mete an 2004 pou l te rezoud pwoblèm nan. 2006, 2007, se dyalòg li t al fè, li menm. Se dyalòg li te fè. Li te rezoud pwoblèm ensekirite a, li pa t met zam sou oken moun, men li te rezoud li kanmenm. Si nou pran, kòm nou mande moun, si nou pran Liliane Pierre Paul, se yon ikòn li ye nan medya a. Nou pran Milann Maniga, se yon ikòn li ye nan klas politik la. Tout moun sa yo, m panse yo ka fè apèl avè yo pou yo vin sove nasyon an, pou yo tire peyi Dayiti kote l la a, paske Ayiti. Li a bout de souf. Solisyon an li sipoze yon solisyon nasyonal. Le poukwa fò n ta swiv. Donk, kominote entènasyonal la ba nou manto, ap ba nou manti, Kò gwoup ap ba nou manti, Depatman Deta ap ba nou manti. Poukisa nan rapò a, se sèl Babekyou sèlman yo mansyone? Ò Babekyou, m pa di l pa koupab non. men li se yon viktim de sistèm nan e alafwa koupab. Mwen mwen panse ke valè moun kap kraze peyi ya, nou gen gwo nèg nan sektè pwive ya, nou gen gwo nèg nan politik yo, nan politik lan, kap mete peyi an sa. Jodi an, si Lèzetazini serye, si Kò Gwoup serye, si Depatman Deta serye, si Loni serye, kòm Ayiti fè pati Loni, se manm Loni li ye, jodi a premye moun pou yo voye, se moun ki nan klas politik la, se moun ki nan sektè pwive ya, ki kache dèyè kap voye zam vini kap voye bal vini se yo menm pou yo bay pou yo remèt non yo remèt lis la avèk leta ayisyen epi rejenere sistèm jidisyè a pou trennen moun sa yo lajistis pou mete yo nan prizon. Ann serye laprès ayiti pa fè zam pa vre ayiti pa fè katouch babeki poko janm al sendomeng m pa kwè babeki rive ale a sendomeng vitelòm poko rive ale a sendomeng izo poko rive ale a sendomeng Nèg yo fèmen nan katye yo. Ki kote yo jwenn bal? Ki kote yo jwenn katouch? Dakò? Sa vle di, moun k ap finansye batay la, moun k ap vini a zam, k ap vini avèk katouch la, k ap vini a bal, k ap vini a zam nan, m panse ke premye travay pou loni ede nou fè, premye travay pou Depatman Deta ede nou fè, se remèt lis la avèk Leta ayisyen. L pa sipoze kenbe lis la pou l fè politik. Li pa sipoze kenbe lis la pou l fè politik. Lè l bezwen moun pou regle afè l, pou l trennen yo, pou l rale kòd la nan yo, pou l di monchè w te nan dwòg, jodi a si w pale m ap arete w, m ap fè arete w, m ap depòte w Ozetazini pou w al nan prizon. Non, se pou l prezante lis sa bay Leta ayisyen, pou Leta ayisyen menm tradui moun sa yo lajistis pou abi yo fè pèp la, pou kòb pèp la yo vòlò, pou moun yo tiye, pou yo jije yo epi restitiye pèp ayisyen byen yo, kay yo, kòb yo pran achte kay Lèzetazini, Lafrans, Lekanada. Fòk peyi etranje yo ede nou fè sa a. Gen 2 non moun li site, gen 2 palmantè li site la, Joseph Lambert avèk Louis Arthur. Non, men rapò a se pa Joseph Lambert ak Louis Latortue sèlman li te genyen non. Se tout moun yo pou prezante yo. Rapò Goutirès la di, gen menm yon pakèt nèg ki chita aletranje, k ap fè gwo kòb sou do Ayiti. E pou l mete l nan rapò a, pou l voye lis la bay Leta ayisyen, pou Depatman Deta siyen l, pou loni siyen l. Pou Nasyon Zini siyen l, pou kominote entènasyonal la siyen l, pou l di men moun ki enplike nan sa k ap fèt jodi an, ki anpeche timoun al lekòl, ki anpeche moun manje, ki ou gen manman w la Jakmèl ou pa ka ba l wè l, la Kwadèboukè w pa ka ba l wè l. Jodi an se solisyon sa a nou bezwen. Se batay sa a pou loni ede nou mennen. Se batay sa a pou Nasyon Zini, Depatman Deta m ede nou mennen jodi an pou n sòti nan sa nou ye a. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.